Se kounya k pral gen kouri nan peyi dayiti, se kounya bagay yo pral dejenere, nan moman nap pale la a gouvènman Ariel Henry a fann an divès mòso, divès minis jwenn revokasyon yo e nan moman nap pale la a ebyen gen minis jistis lan mèt Berto Dorcé anba kòd genyen mèt Jacques Lafontant anba kòd tout nèg sa yo nan moman nap pale la a se 2 nèg ki pral gen pou reponn kesyon lajistis paske yo jwenn nèg yo pa dwat e ameriken bay Ariel gwo presyon epil oblije donk e voye nèg sa yo ale nan moman nap pale la a se lòt minis ki deja ap prepare yo la a. Pou vin pran la relèv e si yo pa kenbe bak yo dwat ameriken ap mete nèg yo anba kòd. Nou kontan rejwenn ou ankò yon fwa e pa bliye sou apèn konekte sou kanal sa ou sou TV lakay Haïti.com e nou kontan rejwenn ou nan nouvèl videyo sa ebyen son videyo tou an menm tan ki tris e paske divès kri moun e nan savann pistach moun nan kafou e ki yo menm e depi yè pou rive jodia la Donk e se kout bal kap chante nan tèt yo tankou wosinyòl, e donk e se nèg ak zam kap teyorize zòn sa yo, e gen anpil, anpil fanm, e donk e ki yo menm pèdi lavi yo, donk se vrèman tris, repoze anpè, e se anpil moun ki yo menm pèdi lavi yo anba kout bal nèg Ti Lapli yo, e nou gen Ti Lapli la tou ki li menm te pale sou dosye sa, e misye bay rezon ki fè. E dòk e batay sa li menm te kòmanse oubyen nou ta di atak fewòs sa ke yo fè sou komisarya e savann pistach la e ak kafou fèy e rezon ki fè ebyen nèg yo te pran on cha blende e yo te fè konnen tou lapolis rekiperel antouka nou pral envite w gen detay Matyas Dandò depòte imigrasyon dominikèn ebyen refoule Matyas lakay li aprè plizyè lane E depi n sonje, Matyas te nan hinghang ak ansyen prezidan Jovenel Moïse, e ki te fè misye oblije kite peyi a al refije l an Repiblik Dominikèn e jodi a la a, imigrasyon pimpe Matyas tounen Ayiti e misye nan moman n ap pale la a, misye Ayiti bèl e byen an chè e an ò san Matyas ki li menm petèt pral kontinye batay paske l te konn ap batay di ke peyi a p ap dirije, Jovenel di Jovenel dat e jodi a yo depòte misye fòk li kontinye Ebyen an denonse nèg ki nan gouvènman an. Ebyen e nan moman nap pale la tou Ariel Henry tèt misye cho se li menm ki ranplase e Litz Quitel ki se minis enteryè e jodi a se Ariel ki minis e enteryè Ricard Pierre ki te minis e afè sosyal e se sa menm ebyen misye la E anba kòd. Antouka tout nèg sa yo pral gen pou reponn kesyon e se 2 nèg ke blan twouve ki pa dwat, se 2 nèg ki gen non yo site nan divès movèz aksyon kap fèt nan peyi a, yo oblije pimpe nèg yo, donk retire nèg yo nan gouvènman sa. Menm si se pa yon, se yon gouvènman pap regle anyen ki serye men. Antouka, nou pral envite w gen detay. Rete konekte, bòn ekout tout moun, nap tounen. Se kaporal laple. Jis m pral fè yon ti odyo pou m bay yon ti esplikasyon de sa k ap pase fò mèkredi a. M panse ti esplikasyon m ap bay la, m konnen anpil moun gentan wè vrèman reyalite kòmsi batay fò mèkredi a nou konnen l deja. Mwen menm se, mwen menm Ti Lavi m se moun ki fè pi gwo efò pou evite kout bal tire nan fò mèkredi. Nou wè tout estrateji nèg yo a toujou atake nou fò mèkredi yo mete fo bagay yo di yon prank nou ta pral plase manno manti pou yo fè pou yo fè sesi pou yo ka jwenn ranfò pou yo fò tande bagay m toujou tèt frèt nou gen detente piti ravin ki moute anlè nèg yo frize l m toujou kra m konprann kraze pou moun yo pa kite anlè tèt tout moun yo cho m toujou bat m toujou jere sa pou yon tande bagay pa fèt anlè a mwen m pran reskonsablite m kòm yon nèg yo di ki chèf bandi mesi kòmsi jounen jodia Nou gon sitisyon ki la pou pwoteje e sèvi, ki pou la pou bay popilasyon an sèvi, sèvis. Men m pa kwè lè w pran li pa kont popilasyon an ankò non. Jounen jodi a nèg sa yo yo mete anlè a, se nèg sa yo t pote bal ba Krisla nan cha, e l pa an kachèt. Nèg yo pran pikòp yo, y ap moute yon bann travèse, Yo vin tire bal sou Gran Ravin, tout sa anpren pa deranje m. M toujou tèt frèt. Jounen jodi a, m pa panse de ji lapolis la, ni Ariel Henry, pou kòb m konn nèg sa ap fè, m pa panse li te ka gon pousantay nan sa k ap pase, ou konprann, kòm se nan sitisyon anndan lapolis la. M pa kwè yo te ka gon pousantay nan bagay sa. Jounen jodi a. Nou di nou kon onstitisyon nou kraze l, nou fè l vire an banditis epi nou vle pou ti lapli bon. Sa vle di ti lapli a li k pi nayo, li k pi sen. Sa vle di pou ti lapli bon. Jounen jodi a la a, nèg yo kanpe, y ap fè resèt devan polis yo anlè a. Nèg yo ap vini a zam yo kale devan polis yo anlè a. Nèg yo fè sa yo vle devan polis yo anlè a. Kou yon pran yon nèg Gran Ravin, Yo yo pran yo pran yo yo pran nenpò depi moun nan sot gran avni yo pran yo tiyel pandan se tan yo se polis eski sa bon eski nou menm tou nou pa gen zam nan men tou epa san nou gen tou map gade maten an gon bagay ki fèt m trouve sa on pran vrèman biza lè w gade on pran on cha polis ou yon pikòp polis ki pa lan limit yo ki moute al jwenn nèg krisla yo anlè a depi a 4 è di maten ap voye bal sou gran avni. Nou pa gen pwoblèm a polis pou nan ap batay a polis. E nou pa gen pwoblèm a nèg yo. Christa fè kout malta e'l nèg yo bay Christa cha li dwe nèg gran ravin ki ta pral pran cha mes ki me ki ta pral pran zam nan pòs yo on zam mesye gen on negèv ladann gen on prann nenpòt konbyen galil. M4, nenpòt 3 M14 pral 4 M14, eske nèg sa e zonbi yo te ye oubyen mò pou yo ta kite nou antre sou yo konsa pou nou vin pran zam sa yo? La nou gentan wè Christa konprann li manti lap fè. Nèg yo konprann aranje yo kenbe zam yo. Nèg la konprann li konprann li achte tout polis kafou, menm ke sòlda l ap mal viv, l achte tout polis nan kafou nèt pou vin batay pou li, kounye a l achte tout polis fòmè kredi nèt pou vin batay pou li, kounye a l bay nèg yo pousantaj pa yo pou yo fè resèt pa yo lan wout la. Sa vle di pou l ka gen avantay li anlè a, pou zam li pou polis yo ka pase zam li pou li, bal li pou li. Eske sa se wòl, ou konprann, enstitisyon lapolis sa? Eske se wòl li sa? Men nou menm e kè nou genyen tou. Se tout sa nou fè, ou konprann, nou toujou ap met bemòl, jounen jodi a, ou konprann, se wout la ki fè pa ka gon lapè nan twazyèm nan. Se wout la, ou konprann, ki gon kokayin ladan l. Mwen menm m bezwen wè sa vle di ke mwen mal chache wè kokarin nan jounen jodia m wè kokarin nan vre wè ki valè cha yo bay pandan nou moute anlè a nou pa viktim kòmsi popilasyon anlè a wè popilasyon an menm wòch yap voye nèg tibwa ap voye bal lapolis ap voye bal sa vle di ke depi w di lapolis sa tou di krisla kounye a jounen jodia wè krisla ki pran plas chèf de lapolis. Pa gen moun ki ka di anyen. Pandan ke sa yon nèg ki gen avis de derechèch dèyè l, yon nèg ki te, ou konprann, yon nèg yo te arete, ki evade, ki fè yon pakèt bagay, epi tou jounen jodi a, se li, kòm si lapolis ap itilize pou goumen kont yon gwoup. Se li yon ta de gwo otorite ap itilize pou goumen kont yon gwoup. E jounen jodi a, mande pou ki, pou ki sa Krisna ap goumen ansanm avè nou Menm Christa ap di l pa konnen. Paske sa Christa ap di lap goumen avèl paske nou pa fè Christa yon bagay pèsonèl. Nou pa tiye manman Christa. Nou pa tiye madanm Christa. Nou pa tiye frè Christa. Tout se nou kap voye bal bal a bal bal pran ka nenpòt moun ka viktim. Sa m ka eseye konprann nou. Si Christa se Christa te bay kòb sou pouvwa Jovenel la te pou kraze gran avni. Se menm menm viris sa. ki rive anndan udmo a ki met babekyou nan plas kote l ye jounen jodi a sa vle di se son sitisyon ki vin kreye banditis e li toujou viris la toujou stil ret la anyen pa chanje men m panse m tande ameriken ap sot yon tadelis kòmsi kont yon tademoun ki koupab nan peyi sa. Amerik yo poko janm fè travay yo non. Mwen menm jounen jodi a m pa fè karate non. Si e pa zam sa t te nan peyi a, on nèg te ka vin ak yon manchèt sou mwen m kouri wi. Men kounya nou ban m opòtinite, menm si nèg la ap vini ak manchèt la sou li, gade m ap gade l m twaze li. Paske m kwè nan zam mwen. Kounya jounen jodi a nou pa konnen nan Ayiti gen yon faktori pou fè ni zam ni bal non. Men fòk nou antre tou nan maksimòm konsyans nou tou pou nou wè kouman nan ki sitiyasyon tou politisyen nou met peyi yo, met peyi a tou wi. Sa di menm anndan politisyen an nèg yo divize, menm divizyon sa li rive sou mwen nan Gran Ravin, li rive nan pakèt, nan pakèt geto. Jounen jodia mande kouman anel fè vin anel jounen jodia ak ki zam anel vin anel nou youn pa konnen istwa sa men depi nou pale se lapli pwoblèm depi nou pale nou pale se ti nèg geto men nou toujou pè Pou n pale de moun ki pwoblèm peyi sa jounen jodi a. Mwen menm, m pa gen pwoblèm a okenn polisye anlè a. Ou wè nèg m yo ant, ou konprann, nèg m ap tire sou cha, cha, ou konprann, cha bloke, cha pa ka ale, nèg m yo antre anndan cha, yo met dife, m fè etèn dife a. Ou konprann, nèg m yo rive sou pikòp lapolis la, nèg yo kouri kite pikòp lapolis la, nèg yo jwenn yon 12 ladann, yo pot 12 la ban mwen, yo jwenn yon chaje kale ladann, yo pote l ban mwen, nèg yo soti pou yo met dife, m di non, Pa boule machine la poul sa. Sa e machine yo pran ki pou bay peyi a sèvis. Pa e pitit mwen, pitit mwen ka ap jwenn sèvis machine sa on lè. M pa kite yo boule l. Men jounen jodi a tou, poukisa on pran nou menm ki anndan leta, poukisa n pa chanje fizi nou zepòl? Poukisa nou pa reflechi bagay yon lòt fason? Poukisa on pran jounen jodi a gon pwoblèm ki gen dèzane la Nou poko janm chita sou pwoblèm nan pou n wè si n ka rezoud li. E ke n chita sou li pou n wè si n ka rezoud li, se kreye n kreye pwoblèm nan plis. Poutèt ki sa? Se dèske nou gon leta sitirès, sitirèz, sitirè. Nou gon leta ki pa gen disiplin. Depi yon peyi pa gen disiplin, nèg la ka rale ti koulout li, li pise nenpòt kote, nèg la ka desann pantalon l, li fè bezwen l nenpòt kote, Pa gen moun k ap di l anyen. N ap toujou jwenn sa y ap pwodui. Pase yon peyi pa ka fonksyone san disiplin. Yon peyi pa ka fonksyone san dyalòg. Yon peyi pa ka rete konsa pou l ap fonksyone pou n pa gen yon maksimòm konsyans pou n wè sa k ap pase jounen jodi a. M panse Leta ameriken ka fè yon bon travay vre. Men yo poko janm manyen bon branch yo vre. Lè w manyen bon branch yo, depi nèg la te gen yon jou, nèg la te pase anndan leta ayisyen, nèg la pa sipoze gen aksè viza pou l ale pou l vwayaje. Paspò oganizasyon lan peyi a, ki la pou pou ki pou la pou pou pou pèp la moun sa ka chwazi nan pwen li ka nan leta li ka chwazi pati nan oganizasyon sa pou la regle kèk bagay pou peyi l men ou panse si n fè nèg yo retounen vin reviv lan peyi nou ou panse nan ou panse kòmsi tout tout ou konnen ou panse ou panse tout tout ayisyen ap ri ap ap ap ap fè inyon wi tout ayisyen ap mete tèt yo ansanm wi ansanm wi tout politisyen ap rejwenn yo wi pou yo fè peyi paske yap gen magazen yo la yap gen bèl kay yo la yap posede bèl machin yo la yo pap dakò pou gen problèm ensekirite a paske yap konnen yo pap ka vwayaje wè dirantan nèg yo konnen yo ka vwayaje yo ka fon ta de bagay sa vin rann kont nou pap janm gen bon nou pap janm gen ayiti nou bezwen an dirantan tou nou gen yon leta ki gen fòs kote. l ap sipòte yon gwoup bandi pou detwi yon lòt gwoup bandi, nou pap janm gen yon peyi. M panse fò n chanje fò n chanje fizi nou zepòl mesye pase nou se ayisyen vrèman san nou se san ayisyen m panse nou ka chanje bagay yo pou moun fòmè kredi nou menm nou pa gen ankenn pwoblèm a moun fòmè kredi si kòmsi moun fòmè kredi konnen kòmsi Yo panse n gen pwoblèm ansanm avè yo. Yo panse kòmsi yo ka anfas nou pou Kris la. Wè jan Matisan an ye a konsa fòm Eklezya ap ye. M tou di nou sa. Pase wè tout sa k ap fèt la la, m ret la pou m ap di, pa manyen kay moun, pa sesi, pa se lòt bò, pa fè chè, pa pa met dife nan cha. Cha pral gen tan pran dife chèf, touye dife a. Non chèf nou jwenn yon bakòp bay, di bagay nou kraze bakòp di non, pa met dife nan bakòp la. Bakòp la ap la pou l sèvi nou. Ou konprann tou senpleman nou pa tèlman gen pwoblèm, nou pa gon pwoblèm a ou konprann san pou san a polis yo. Nou gen pwoblèm ak, nou gen pwoblèm yon ta de, yon ta de polisye visye k ap bay Kris la sèvis, ki pran Kris la pou ti Bondje. Fò w konprann nou menm wout la ou konprann ki fè, ki fè pa ka gen lapè lan, pa ka gen lapè lan twazyèm nan. Fè politisyen anprann, fè anprann, fè Christa anprann, konnen anprann se yon afè l ye. Si Christa te yon. Anben, ann al koute Mèt Caleb Jean Baptiste tèt yo menm Lè nou pale de Berto Dorcé, fòk moun yo raple l byen ke se minis, se, se, se ekip Dimitri Vorbe la. Ok, medam, mesye. Ekip Dimitri Vorbe la ki pèdi pòs li la. Vwala. Men ekstrè an, medam, mesye, an nou tande kisa k ap di. Se li ki minis AI kounye a. Dezyèmman, mwen vle nou konnen, avan menm tout bagay sa yo, yo gen Lafontan, yo bay Lafontan yon revokasyon miz an disponiblite. Men la, nan pakè a la, apa nan moman n ap pale la Lafontan pa chèf. Komisè Jak Lafontan pa chèf. Mwen di w komisè Jak Lafontan pa chèf. Si nou tande, nou wè Lafontan ap poze kèlkeswa aksyon la. Enben nan peyi Sendomeng pou gouvènman Jovenel Moïse la paske li te jete yon jèb flè prezidan Jovenel te depoze nan Sen Kristòf nan memwa moun ki te mouri 12 janvye 2010 yo enben nan tranblemanntè a enben imigrasyon nan peyi Sendomeng nou depòte Matyas Dandò jodi vandredi 11 novanm 2022 a te genyen plizyè ayisyen konpatriyòt enben ki yo menm ki ta al gade pou yo wè èske se vre sa kap pale a. Se piske m konnen gen anpil moun yo pa t kwè. Yo wè ke imigrasyon ap debake, gen anpil moun k ap debake. Epi moun yo di, woy men Matyas. Sa vle di ke nou pa konnen èske Matyas gen chans pou l pran dokiman l, pou l pran tout afa atis li yo. Ebyen yo depòte Matyas menm jan ak tout moun nèt. Ebyen anpil moun te ap gade atis la ki li menm ki ap debake la jodi a la. Ebyen nou pral gen chans poun kapab gade le komedyen Matyas Dandò depòte pa limigrasyon dominikèn malgre ke n konnen Matyas genyen anpil fim ke li menm li jwe e lòt bò a ebyen imigrasyon dominikèn yo fenk depòte komedyen Matyas Dandò an al gade imaj ebyen na wè èske se verite wi. Nap gade poun wè Matyas ki li menm ki desann ebyen Matyas yo depòtel menm jan avèk tout moun jan ke prezidan dominiken li menm li dil li pa bezwen konnen ki sa w te ye menm si w te senatè sa w te ye ebyen yap depòte w ebyen Matyas yo fèk depòte la ann al gade yon ti imaj poun gade atis nou an e Matyas Dandon. Sa grav sa grav sa grav Lorè map diw mesye sa yo pa gen nen nan figi yo yo pa gen nen nan figi yo eskizem medam mesye men matyas la misye misye son bon salòp eskize pou langaj la matyas pandan nan repiblik dominikèn matyas ap fè kòb. Matyas gen kòb nan menl pradèl misye ap fè emisyon misye gen emisyon la kap byen pase sou Facebook kap byen mache sou sou sou YouTube sa vle di gen kòb ki rantre misye gen ti kòb ki nan ki antre nan menl olye kòmsi li respekte règleman ou se yon moun kap bay konsèy e mwen menm pèsonèlman poum onèt avèk ou m byen renmen Matyas kòm kòm komedyen misye ekselan misye gen anpil talan m renmenl anpil men 2 la komsi ou son moun komsi pou wè yap depòte w konsa nan eta sa a monchè sa fè lèd frè m sa fè lèd anpil e lap leve menl ou ta di li tèlman pa gen nen nan figi l lap leve menl komsi ou panse son atis monchè se depòte yo depòte w menn depòte gade nap gade imaj yo la e pou gade menl la menl la menl la Franchman! Antouka, jan nou toujou di peyi a bezwen egzanp, peyi an bezwen idòl men pa sa yo frèm gade gade Matyas e Pradèl men antouka se si e sèten jan nou toujou dil le karma sa egzis se mesye sa k te kanpe k t ap joure k t ap zwen kep betiz sou prezidan Jovenel Moïse ou pa wè depi se moun ki te atake prezidan medam mesye nou pa wè endirèkteman yo kòmanse peye sa. Depi se moun ki te atake Jojo endirèkteman y ap peye sa epi se sa k ap fèt la. Matyas ki te mawon ki te kouri al kache an Repiblik Dominikèn kounye a la kòm li sou gouvènman l bon m pap di sa non paske misye atake gouvènman sa tou ase fòm bon jwè misye frape gouvènman sa tou men kounye a la yo depòte w Mwen espere ke gouvènman sa pa pral fè konplo pou asasine l. Paske misye fè anpil kapsil, misye frape gouvènman, li denonse anpil bagay, keseswa sou gouvènman Prezidan Jovenel lan, epi sou gouvènman sa. Misye misye travay. Men senpleman, Matyas, ou chon fè moun wont anpil frè m. Son wont li ye kounya la. E Pradel an nou avanse kanmèm. Wi nap avanse nap avanse ebyen matyas depòte avèk yo mèt te pale sote ponpe ebyen se depòtasyon ebyen matyas se youn nan atis yo yo arive depòte nap kite dosye depòtasyon sa nou prale o nivo de pouvwa ebyen jan ke nou te tande li genyen ameriken yo yo menm yo te di ansanm avèk ego e chèf gouvènman an ebyen se yo menm ki la pou yo te kapab e revoke moun swa ke yo genyen pwoblèm ansanm avèk. e blan an oubyen moun ke yo arive pèdi e viza yo ebyen nou konnen ke gen anpil dosye la gen mèt Dorcé e Bertho Dorcé ki nan tèt ministè jistis Ayiti misye revoke komisè gouvènman pòtoprens lan mèt Jacques Lafontant jodi vandredi a minis la mete komisè e gouvènman Okay la mèt Ros Ronald Richemond Ebyen nan plas li. Ebyen nou konnen ke pandansetan genyen lòt dosye tou mèt Jacques Lafontant ebyen nan lèt ke Milex la li menm avan ke li revoke tou ebyen men sa li di mèt Jacques Lafontant komisè gouvènman prè le tribinal de premyè enstans de Pòtoprens mesye le komisè premye minis la doktè Ariel Henry transmèt mwen yon nouvèl plent yo pòte kont ou menm ebyen nouvo dosye. Ebyen se Bertho Dorcé ki se avoka minis jistis ebyen jan ke nou tande li ebyen menm lèt sa tou e mesye sa tèlman gentan kouri fè travay li paske e premye minis la mande pou l revoke e e komisè gouvènman an ebyen on lèt ke abiche avèk mèt Jean Robert Constant ki se sekretè teknik konsèy siperyè di pouvwa jidisyè CSPJ an fè do mesye le sekretè e teknik ebyen ministè e jistis e sekirite piblik yo prezante w konpliman epi yo enfòme w ke mèt Ronald Richemond ki se komisè e gouvènman prè le tribinal de premyè enstans dè kay li transfere a ou menm tit a seli de pò o prens ebyen le di ministè li yo di yo apresye dispozisyon nesesè ebyen ki pral pran pou l kapab rekeyi prestasyon sèman sa. Epi yo pwofite okazyon pou renouvle Mesye le Sekretè Teknik lasurans de sa konsiderasyon distenge. Sa vle di ke Mèt Jak Lafontan, ebyen depi jodi a li pa Komisè Gouvènman ankò, yo revoke l, ebyen pou fot administrativ. Sa vle di ke genyen, lè pale de fot administrativ, gen anpil erè ke misye li menm li komèt la, Ebyen se mèt Ronald Richemond ebyen ki se komisè gouvènman okay la ebyen se li menm yo arive mete la ebyen mèt Bertho Dorcé ki nan tèt ministè jistis li revoke komisè gouvènman pòtoprens lan mèt Jacques Lafontant jodi vandredi a minis lan mete komisè gouvènman okay la mèt Ronald Richemond ebyen nan plas li ebyen pandan se tan nou konnen ke kisa ki te genyen gen arete ki pral soti la yo nome Ariel Henry kòm minis enteryè a i epi madam. Emely Prophète, minis jistis a i, ebyen yo te achemine yo yè jedi o près nasyonal, ebyen selon enfòmasyon yo Lipps Kittel e Berto Dorcé ebyen yo menm yo ranplase yo jounen vandredi a selon kontak e laprès genyen kominote entènasyonal la yo ap egzèse de fòs kesyon e sou gouvènman an pou yo kapab revoke Ricard Pierre epi Enord Joseph ebyen e sa ki sanse ap bouyi la ebyen pral gen 2 lòt minis ankò ki pral tonbe se Ricard Pierre epi Enord Joseph e Ricard Pierre tout moun konnen ebyen senatè sa menm non l te site nan zafè vòlè dèlko non l site nan yon pakèt bann lòt bagay ankò ebyen se li se mesye sa li menm Ricard Pierre ki te konn ap pale Jovenel mal k ap manifeste k te di ke ebyen Jovenel pa bon ebyen jodi a men yo mande. Ou kapab remake anpil moun ki te konn nan lari ki konn ap di ebyen Jovenel pa bon ebyen jounen jodi a ebyen e moun sa yo gen yon pèn epli y ap revoke yo ebyen pou fwod administrativ ebyen pou e koripsyon ke yo menm yo sanse ap komèt la ebyen nou panse ke jodi a la ebyen anpil moun yo menm yo kòmanse vin konprann kòman ke peyi a li menm li ye ebyen a chak fwa lè gen yon prezidan ki eli Yo menm yo la ebyen se pou kisa misyon yo ebyen se job la ke yo menm yo bezwen epi yo toujou ap kritike yap pale mal epi lè fini ke mesye yo sa fè pa yo ebyen nap dote revokasyon de mèt Jack Lafontant pou malvèstasyon ebyen minis jistis e sekirite piblik mèt Bertho Dorcé e li revoke jodi vandredi 11 novanm 2022 a le komisè di gouvèneman ce dit par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, mais bientôt dans le garde de la République, pour cette décision dans une correspondance adressée et au désormais au ex-commissaire gouvernement. Et bien, dit que révoqué, c'est sous l'ordre pour le ministre, la suite avec nouvelle plainte contre ou même pour acte de corruption, de malversation et d'abus d'autorité. Ebyen li te kouri menm lè gouvènman sa monte yo te kouri vin pran l ebyen e kounya eske se pa repwòch ke ansyen prezidan an te fè l ebyen yo te ke misye yo vin wè ke misye li menm li nan koripsyon ebyen nan di korespondans la ministè lajistis yo pousui e an enfòmasyon an konsekans a mèt Jak Lafontan ebyen yo deside pou yo mete w an dispozibilite pou fot administratif grav an vèti de latik 188, alineya 4, di dekrè di 17 me 2005 pòtan sou la fonksyon piblik, mèt Berto li menm li enfòme ke mezi sa yo yo pran apati de jodi a. Ebyen minis jistis la ki pase aksyon nan on kontèks kote ke Etazini li prese e lap bay gouvènman presyon ebyen pou yo revoke l nan pòs la apre ke Washington li menm li te fin koupe viza li. Men nou konnen ke Mèt Bertho Dorcé ebyen se youn nan moun la ki tap defann e gwoup Sogener ebyen kisa ki pral genyen la ebyen se yon seri de pwen dentèwogasyon anpil moun yo menm yo ap poze tèt yo kesyon ebyen jounen jodi a kòman ke bagay la li menm li pral ye ebyen nou konnen ke Mèt Bertho li menm yo revokel ebyen jan ke nou diw li Mèt Jacques Lafontant e li menm li pa komisè gouvènman ankò yo ranplase li. pa Mèt Ronald Richemond ebyen ki se komisè gouvènman dè kay ebyen se yon desizyon minis jistis la li menm Mèt Bertho Dorce li menm li pran paske e si misye t ap fè yon seri de bagay m panse ke Muscadin t ap gen plas li la e kòm komisè gouvènman Pòtoprens tou e paske mesye sa yo yo santi travay seryezman. Jis yon segond Pradel jis yon segond an nou pa al two vit medam mesye e minis la ke n ap gade an komisè gouvènman Pòtoprens lan Mwen konnen nou raple nou, se misye ki tap pèsekite Bosta. M pa, m konnen nou raple nou hein, kom ti kote ke yo te kouri la mete bo, e manda dèyè Bosta, Bos, Bosta John. Ebyen se, se te, se, se minis sa. Misye se yon moun, m pa, gen bagay nou pa pral di an sou lè zòn, men se yon moun ki te vrèman nan koripsyon, ki tap eseye pran kòb anba anba, ki tap e strese Bosta, ki tap, gon ekip bagay misye tap eseye fè anba pou l kapab jwenn lajan. Lè son dyaspora ki gen pwoblèm medam mesye, misye antwot, ebyen se pa de pwoblèm li bay, kote pou bay kòb pou yo kapab retire plent, pou kapab retire manda, ebyen nou byen kontan dèske l pèdi pòs li. Sa se premye bagay. Men dezyèm bagay, jodi a la, kòman fè Ariel Henry, popilasyon, pèp ayisyen ap tann demisyon Ariel Henry jiska mentnan anyen poko fèt? Anyen pa fèt. Nou kapab wè se si e sèten yo menm yo yo yo rete avèk Ariel Henry. Yo yo kontinye ap sipòte Ariel Henry. De la. Kounya la valè moun ki gen anndan peyi an ki serye yo kounya la Ariel Henry nome tèt li minis enteryè o dela ke swadizan l son premye minis kounya la li se minis enteryè bagay sa son dezòd pradèl son katastwòf pou Ariel Henry yon moun ki pa menm kapab jwe wòl premye minis lan kounya l nome tèt li minis enteryè e nou konn kisa minis yon enteryè sinifye anndan yon peyi Sa m panse se pa kòrèk pou valè jèn gason ki fyab, pou valè moun serye ki gen anndan peyi an, ebyen m pa kwè ke Ariel e men nap raple w tout ares tout revokasyon sa yo kap fèt la medam mesye se pa Ariel Henry ki vle fè l non se presyon blan ap ba li se presyon anbasad ameriken ap ba li ki fè l fè l men si se pou tèt li li tap fè yon gouvènman ki chaje ak vòlè piske premye vòlè a se li menm m panse ke nou konprann men evidaman fò nou ale plis an detay kòman fè Ariel Henry non sèlman l la ebyen li pran yon lòt pòs deplis. Sa a son bagay ki grav. Wi Pradel an nou avanse. Wi wi pandan ke nou menm nou ap pale la ebyen jan ke nou ap raple pou moun ki ap swiv moun afè bon TV depi Canada avèk tout kote ayisyen yo nap di ke enfòmasyon dènye minit jan ke nou sot di li minis jistis la Bertho Dorcé, ebyen misye fenk pèdi pòs li avan li ale li revoke komisè gouvènman an Jacques Lafontant, se minis kilti a ki ranplase Bertho Dorcé daprè deklarasyon mèt Caleb Jean Baptiste, ebyen daprè mèt Caleb Jean Baptiste mèt Dorcé apèn pèdi djòb li e li tou bay Jacques Lafontant yon lèt miz an disponibilite, ann al koute deklarasyon ebyen mèt la li menm ki tap bay eksplikasyon poun kapab konfime pou zanmi. e ki ap swiv moun ap fè bon swivi yo ebyen pou yo tande se pa nou menm ki e bay enfòmasyon kote ke nou menm nou la pou nou ba ou enfòmasyon de premyè men ebyen jan ke nou di w li ebyen nan dènye minit sa yo minis jistis la Bertho Dorcé misye pèdi pòs li mezanmi nan yon peyi kote ke yon minis nan site nan yon pakèt bann aksyon epi e gouvènman te pran li te mete l minis ebyen èske se pou yo pat bay prezidan Jovenel Moïse Popilasyon Kafou-Vèy, nou menm, menm jan nou fè Matisan tounen anvle zòn nan tounen konsa, nou menm pèp Kafou-Vèy, nou deside pèp la nou menm, nou e evo, evolisyonè nou ye, nou fòs, fòs revolusyonè nou ye, nou pap fè bak, nou pap fè bak menm. Ti menm kòk gang ki tap bay pwoblèm, depi Tije fin mouri, pèp Kafou-Vèy yo dòmi kote yo vle. Men nou menm nou wè nèg sa yo deside, nou menm nap deside avè yo tou, ay nou pap fè. Anlè a, zòn sa li, depi granmoun yo pat sitirè depi lontan zòn sa pa gen bandi ladan l, men e depi sou bay gouvènman Mateli an, Mateli pran on pil polisye met dèyè l li moute anlè a, l al nan on baz. Sab anlè a te met yon ekip nèg sou gouvèneman n nan pou touche, pou bay sab la. Kounye a la, lè Mateli, lè Mateli vin pa nan pouvwa a ankò, bagay sa a vin lage, kounye a e nèg zòn yo ki vin, ki te vin ap touche pou bay sab la. Kounye a Ti Jeli menm i te anlè a, li te konn ap touche pou bay sab la. Kounye a nèg Graviny yo menm, yo vin gen yon anbisyon poutèt bay sab la. Avè kamyon yo, yo vin bloke matisan, moun kafou yo paka pase ankò akòz anwo di a pa gen bandi nou oblije tolere moun kafou yo, nou sou lakay yo yo prann yo, yon ti bwat telefòn yo pranl depi ti moto ti jèn nan zòn nan te genyen yo pranl, zòn nan blanch la wi yo piye zòn nan, sak fèm mal mwen menm yè swa se lèm tap gade poum wè yon ta de moun kite deyò a ti bebe yo pat konnen yo pat konnen si si zòn tap cho se sak dominem nan e ou fèmen pòt ou ou fèmen pòt ou epi kounya lè ou konnen wap alèz Pou al domi lakay ou, ou vin lage nan la bat ti je. Lap bay lap pran moun nan lari, mwen pa gen nou tout sa la nou pa gen kòb nan pòch nou epi nap panse a kote nou pral domi pita. Mwen menm map di leta mèsi, map di lanbè mèsi ki te vann peyi a bay Mateli. E vòlè yo yap toujou yap toujou rete jan yo ye a. Men pa gen anyen pa gen anyen yo fè yo pap peyel. Wi wi wi e li menm ki tap di ki tap di sa semèn pase. Wi wi pandan 27 an se Celestin ki te bon epi li menm li vòlè eleksyon li li bay Mateli l. Men men men men Mateli se paske w san wont. li ye pèp lan te fèl konfyans pou janl pran pèp lan lal trayi pèp lan pèp lan pat janm panse se sal ta fè pèp poul pran peyi poul metel nan etal metel la la epoul wèl Pa gen prezans lapolis anwa jodia la? Gen prezans lapolis men li pa preske itil nou anyen paske kote yo ya se selman komisarya yo ka pwoteje yo mòn sa yo wap gade ya bandi yo pran mòn nan se nan mòn nan yo yap mache antre andan kay moun fouye kay moun wi kòm son bagay ki pa egziste lan son apèl li pap itil anyen paske yo la pou yo vòlè pou yo pou yo fè dil selman men yo pa la pou yo itil peyi anyen yo la pou yo kraze avni jèn Yo nou pa konn sa yo di nou fè nou fèt nou gen pwoblèm poun pa konn sa poun fè nan pwòp peyi nou ankò mwen pa pral pèdi tan pou pou sa yo fè jèn yo pou avni jèn yo kraze pou lekòl yo retire nan men pitit sa yo ye tout pitit yo lekòl aletranje men nou menm en ayiti siman vann 300 dola poul fè yon chanm kay paskel te vle repoze. Polis nou pa rive an lè a. Se lakay nou ye nou. Sa nap tande yo bouch ki di men nou pa konnen paske nou pa la. Koze, kounya la l paka dòmi ladann. Ou redi travay, ou peye yon chanm kay, kounya la ou paka dòmi ladann. M pap manyen zam e yo pap janm fè m manyen zam. Tankou m ta manyen zam m pral nan peyi m. Men mwen menm e bim m konn manyen, m ap priye nan bouda yo chak jou. Fyèl yo gen fyèl, y ap pete grenn pa grenn.